Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon on est samedi samedi 13 août 2022 bienvenue. Sou chanèl ou renmen anpil lan ki se RL prod, RL media pro epi RL news. Ba ekoute, jist avan de komanse, je drwa salye le jan ki nou rogad depi le departement du sud. Wi, depi okay paske gen anpil moun nan departement sila, surtou nan vil okay, depi se news RL prod, ebyen eh yo bay volume. E an pil fwa, genyen De moun ki pase yo we E tende Moun yo kap tende, nouvel sou RL Prod Ebyen eh Speaker Montenet, monte eh bien ça fait du bien Parce que quand on fait quelque chose, Ça me toujours dit, On attend le retour Et le retour, ça doit être positif Aujourd'hui, Je pense que Femme faire une émission spéciale justement Parce que ça fait longtemps que pas et idée On sera toujours ensemble e m ta kapab di plak la avan lontan m panse ke n ap wè l paske plak la se pou nou nenpòt moun ki vle l ebyen nou kapab bay li paske y a kelken ki nou di ben ekoute n ap fè yon tiraj en epi pou nou bay plak la èske nou konprann brèf se pati pou lèzinfo genyen yon sansè nan lise debouchèt premyè seksyon senjan di sid Se dan le departeman di sid e son non se Gerlen Samdi li kenbe direktè a al kraze l anba baton pou kisa ebyen li mande direktè a pou kapab mete yon moun nan lise an pou li e ta sanble pa gen plas vid ankò e direktè a di enposib e sa w tande a la a ebyen Gerlen Samdi pase a laksyon ebyen li mete san sou direktè lise an ki se yon sèten de Nenel. Ebyen, eh misye al pran swen lopital e m ap eseye antre an kontak avèk tou de pou m kapab gen eh, la vrè vèsyon de se dosye. Men, eh, daprè jan enfòmasyon yo rive jwenn nou, se ke sansè a, Guerlin Samedi, eh, fè tou sa l konnen pou kapab mete yon timoun nan lise a. Pa gen plas ankò daprè direktè lan e sa w tande a la a, Guerlin fache, diskisyon mete pye. eh bien bien les sapata nenel ak bâton n'a tourné tout l'heure pour dossier si la. Genyen, le 16, cap vini Je crois que c'est une date importante pour la République Dominicaine parce que le président sera au parlement. Genyen 2 mesaj ki ap veyikile sou entènèt, mesaj pou mande ayisyen yo yon maksimòm de prekosyon. Lè dominiken yo ap chwazi dat sa a pou kapab sòti nan lari pou mande ayisyen yo kite lakay yo. On appelle ça yon sòt de ksenofobi, sa vle di lè yon moun manifeste hèn ni kont yon lòt moun. Dominiken pa vle wè Ayisyen. Dominiken pa t janm renmen Ayisyen. Men, Dominiken renmen kòb Ayisyen. Jounen jodi a la a, tout Ayisyen retwouve yo nan difikilte, nan jèn. Lè on Ayisyen an Repiblik Dominikèn, l ap gade Dominiken k ap pran lari pou mande tout Ayisyen al lakay yo, pa gen anyen k ap fè l kontan. E l ap santi ke se yon sòt dimilyasyon. E la, e la, Ariel, se la a n ap di w mechan. Se la n ap di Jean Bertrand Aristide mechan. Se la n ap di René Préval, fò w ta sòti anba tè a wi pou pèp la bat ou, ou mechan. Se la n ap di Michel Martelly ou se yon kriminèl. Se la nap di Joslèm Privèr ou mechan. Se la nap di Bonifas Aleksandr ou pa serye. Men Bonifas la l te plis la tòti. Se la nap di Jovenel Moyiz fò ta leve ankò. pou jije paske ekoute byen genyen opòtinite pou ta kapab gen yon redresman nan zafè politik, genyen opòtinite pou te gen yon redresman nan zafè diplomasi men on a ryen fè. Ekoute byen, si w al mennen yon ankèt w ap wè anpil moun ki ap viv an Repiblik Dominikèn se de moun. Ke bandi fòse kite Ayiti. Bon banm di nou yon bagay. Nou panse si mwen menm m son nèg ki pa tap mache avèk lanmò m nan menm, m pa tap viv Sendomeng deja? M ale m pa rete. Paske sa pa fèt pou mwen sa map gade a. Dayè banm di yon bagay, m son bad boy. M son bad boy ki respekte tèt mwen. Ou wè m pito viv nan mitan mil bandi. M pa wè demen. M pito viv nan mitan babekyou. M pito viv nan mitan ti lapli. M pito viv nan mitan izo. M pito viv nan mitan tout bad boy nan peyi dayiti ke m al viv an repiblik dominikèn pou vagabon tankou sa m wè ki nan imigrasyon yo. Ti visye sa yo. Sam wè ki nan lari ti gele ti vòlè. Lòt depi ou bay yon o grenn dola ameriken yo di w ou se patron. M pa bezwen moun sa yo. E pèp ayisyen kenbe dinyite nou. Jiskaprezan nou kapab di nou fyè paske nou pa visye. Ou wè moun sa yo k ap pral pran lari pou mande nou pou n kite lakay yo a, se ti visye yo ye, se ti grangou yo ye. Paske ban m di w yon bagay, Dominiken an pa ka fè yon jounen ak yon pate anndan vant li. Li pral vòlè, li pral fè tout sa k pa sa. Men nou menm, nou menm, nou ka bon kafe epi nou fè jounen an, nou bon sachè dlo, n al dòmi sou po vant nou. E gen ayisyen ki konn fè yon jounen san manje, nan nwit li antre lakay li, li dòmi sou po vant li. Se pou m di nou ke fyète a la toujou. Men moun ki sòti pou retire fyète a nan nou, se bann vagabon sa yo ki nan politik. Mesye bandi yo tanpri yon mesaj. Mesaj sa se pou nou. Ann konsyantize. Mwen pa gen ankenn pwoblèm non si tout bandi di n ap met tèt ansanm la pou n sove peyi an. Epi mete nèg politik yo deyò. Epi pou anpil moun retounen lakay yo. Kòmsi sa k ap pase la nou santi n byen. Nou santi n gen peyi. Men gen yon grenn bagay pou n konprann wi. Sèl sa m vle nou konprann ayisyen. Ou wè, Dominiken an fè kò pou l di nou kite lakay li. Dominiken an vle fè kò pou yon seri de bagay lakay li. Men tanpri souple, nou menm, li lè pou n ini nou. Nou pa ka ap antre dechire. Nou pa ka ap touye youn lòt. Li pa nòmal. Petèt nou kapab gen tan, di si demen pou lendi maten fè yon edisyon spesyal sou kesyon sila e nap mande tout moun ki yo menm an Republik Dominikèn yo kapab voye voice pou nou pou di koman yo santi yo nan moman sa a e nimewo a se 33 26 64 20. Yè mwen te pale nou de yon fiziyad ki fèt nan zòn Taba, omwen 4 mò e 2 blese nan yon fiziyad nan Taba. Omwen 4 moun mouri e plizyè lòt blese nan yon fiziyad nan Taba 49. Viktim yo se te anpil chofè taksi moto. Endividi ame abò yon veyikil ouvri kout bal vandredi aprèmidi sou yon gwoup moun, pami yo se chofè taksi nan zòn Taba 49, zòn Ediron, omwen 4 moun mouri, plizyè lòt blese, se sa nou aprann. Men nou pa konnen ki sa ki lakòz fiziyad sila, se sa n te dou yè. Toutfwa, depi yon bon bout tan, zòn sa li ap fè fas ak yon ensekirite ki oblije. Sitwayen yo, anpil nan yo, kite lakay yo. Pwoblèm! Pwoblèm! Gen materyèl k ap vini wi la. Humm! Materyèl yo ap vini. Men ekoute, m wè gen yon ti videyo ki viral sou rezo sosyo kòm kwa materyèl yo kòmanse vini. Non! Se pa ditou vre. E m kwè ke gen yon twit Garry Pierre Paul Charles fè yè. O non de gaj, n ap gen pou n konnen pi devan sa gaj la vle di, ebyen li fè konnen ke materyèl yo ap vini ensesaman. Pa gen yon dat presiz, men ekoute mwen m kapab fè yon fuit pou m di nou ke daprè sèvis ransenyeman kanadyen, se ta pou 29 out 2022, ebyen materyèl yo kapab vin jwenn lapolis. Antouka nap tann si mwa pat touye nou m pa kwè jou kapab touye nou nan sa nou ye la. Tande byen m genyen 2 ti kestyon premye kestyon an se konsènan lanmò 100 jou fòm di nou byen ke lanmò 100 jou kontakte yon sitwayen m pa bezwen bay non sitwayen an Men mwen o kouran. Paske ou konnen, nou toujou ap balanse dron e Arab yo anpil. Lè l kontakte sitwayen sa a, li ofri sitwayen an, tande byen wi, 300 mil dola ayisyen. Pou fèl al kache alò m pa konnen si se sendomeng oubyen pi lwen men m pa kwè lanmò sanjou ta pral pran direksyon sendomeng son fason pou lanmò sanjou kapab kache pi lwen sitwayen an refize lajan men mwen menm fòm di nou byen si se mwen m tap pran lajan m konnen lajan san lajan sal paske lekòl pral rive m tap pran 300 mil dola sa. Franchman m tap fè anpil bagay. Paske se lajan pèp la. Fòl retounen envesti pou pèp la ankò. Apre sa, a fèk gade lanmò san jou monchè. A fèk gade lanmò san jou. Eske nou konprann? Donk, sitwayen an pa pran lajan, li refize. E pou lestan, euh, Yè mwen te gen yon sinyal sou lanmò men fò n di ke nou pèdi sinyal li n ap chache konnen jiska prezan. Alò gen yon bagay ki pase nan zòn kote kòman tip la rele kòlèg kote kòlèg te ye a. Sa se yon bagay ki fè anpil moun mal nan zòn nan. E lapolis, si w nan zòn nan volim, ki sa k pase? Genyen yon piti ki rele, alò yon jenn gason, misye rele Banabas. Li gen yon ti non jwèt ki rele Tchwè. Ou ta kapab di se bandi, men daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, misye pa bandi. Ki sa k pase? Lapolis fè yon pote boure nan zòn nan. Tchwè a son ti blòdè ki konn moute moto, fè defi sou moto tout bagay. Lapolis arete Tchwè, y al avèk li. Men gen anpil moun nan zòn nan ki ap plenyen paske yo di ke misye pa nan bagay ki wong. Kisa lapolis fè an retou? M kwè yon jou aprè, lapolis tounen, yo depoze misye kot yo te pran l lan. Bòn nòt kanmenm pou lapolis, on sè pa kès ki a ete deside diskrètman. Ebyen kisa k pase mezanmi? Yo depoze Banabas alyas Tchwè nan jodi. Nan demen si Dye ve, lapolis pete tèt kòlèg. Kèlè la reyaksyon de gwoup nèg ki konn avèk kòlèg? Eske nou konnen nèg yo di se piti a ki bay ransènyeman sou kòlèg? Yo touye jèn nan? Nan va konprann. Sa vle di le fèt ke yo te arete li, ebyen, sa sifi pou l mouri. Paske arestasyon sila a, nèg yo estime ke se antèn piti a te konn ap bay sou yo. Men ni, men kòman yon ti jèn mouri apre lanmò kòlèg? Kounye a nou panse pèp ap janm renmen nou? Non monchè. Depi nou nou zòn la, pèp la ap rele lapolis pou vin pran nou. Paske dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, misye pat ni nan kolaborasyon ak lapolis e misye pa t on bandi. Dayè si l t on bandi, yo t ap kenbe l. E si misye t ap bay enfòmasyon tou, m pa kwè misye ta pral gen entansyon retounen nan zòn nan. Eske nou konprann? Bagay yo grav. M ap kite nou avèk. L'autre information, sinon quelques analyses avec invité du jour, et puis après Naptoune pour capable boucler Aujourd'hui, la corruption en Haïti constitue l'un des obstacles majeurs à l'épanouissement des jeunes et à l'amélioration de leur cadre de vie. La corruption encourage l'exode et la fuite massive des jeunes cadres vers l'étranger, dans la quête, bien sûr, d'une existence plus clémente et plus agréable. La corruption mine la possibilité pour les jeunes de rêver d'un lendemain meilleur en Haïti. Or, nous le savons tous, dès qu'on cesse de rêver, on cesse automatiquement d'exister. La nation ne peut se renforcer sans un projet futur commun, sans un rêve d'un lendemain meilleur partagé. La plus grande richesse de notre pays réside dans sa jeunesse. Une jeunesse instruite, bien formée, compétitive et surtout patriote et républicaine. S'il est indispensable de faciliter le dialogue intergénérationnel, il est surtout obligatoire de ne pas se laisser influencer par certaines pratiques corruptives et immorales. Ce dialogue intergénérationnel, dis-je, doit s'articuler autour de la bonne gouvernance, de la moralité politique, de la justice, de la transparence et de la fin du règne, de l'impunité qui est le mal actuel à abattre de toutes nos forces. Dans cette communication importante entre ceux qui sont en train de partir et ceux qui préparent l'avenir, vous, la transmission des mauvaises habitudes, de la culture du vol, du gaspillage des biens publics et de l'incivisme ne doit pas se faire. Vous qui préparez l'avenir, je vous convie à inventer vos propres modèles ou à identifier de bons modèles d'honnêteté. Événement ça, dans un contexte comme ça, côté que des organisations de jeunes réunies pour inviter d'autres jeunes manan jodi an ap selebrer jounè internasyonal jènes. Pou lanse aktivite sa a, e envite yo a fè yon pwodiksyon literè otou don sijè enpòtan, jenès, demokrasi, jenès, dwa zimen, jenès, dwa kiltirèl, dwa ekonomik, dwa politik. Se tout eleman sa yo, tout tèm sa yo ki fè pati de demokrasi an. Enterè Ministè Edikasyon Nasyonal se. Nan tan lib elèv nouvo segondè 1, segondè 2, segondè 3, segondè 4 ke konkou sa a vize pou yo kapab itilize l alafwa veku ke yo genyen nan katye yo avèk jèn parèy yo, konvèsasyon yo genyen. Liv ke yo li, ke nou ankouraje yo li, literati jenès, ou liv lekòl yo, oubyen pran yo anndan sal de klas yo, pou yo kapab fè yon pwodiksyon ki pèmèt yo pa sèlman genyen, paske pri ekolye a, se pa sèlman pou rekonpanse moun ki pral rive genyen konkou sa a, men sa k pi enpòtan, se patisipasyon jenès la. Non peyi. kote klima skolè lan ekstrèmman difisil, kote ni elèv, ni paran ap sibi anpil twomatism. Aktivite sa yo pèmèt pwoteje jenès la. Aktivite sa yo pèmèt kontinye ankadre jenès la. E aktivite sa a non sèlman ranfòse konpetans jèn yo an matyè de literasi, li, ekri, pwodiksyon literè, Men sa ki enpòtan tou, se ke yo reflechi e patisipe nan vrè sijè ki enterese Ayiti. M ap konkli pou m swete òganizasyon an bòn chans. Ministè an ap prezan a tout etap nan disètasyon sa a k ap fèt lan. Sa nou renmen raple e n vle raple jodi a, 12 out 2022, Nan okazyon jounen entènasyonal jenès, nou di sa ki pi enpòtan jodi an pou peyi a, se pa ki Ayiti ke n ap kite pou nouvo jenerasyon k ap vini yo, men se ki nouvo jenerasyon ke n ap kite pou Ayiti. E se lekòl ki ka chanje sa. E se pou sa nou kwè vrèman ke lekòl pa ka tann. Nou nan twazyèm edisyon ane sa a. Tèm ki retni an se Jenès e demokrasi. Donk, espas sa a se yon espas ki konstui par Centre Muse Haïti an patenarya avèk Polis Kominotè Edupol ensi ke ensi ke lè lè de zotre patenè pou nou pèmèt ke jenès estidyantin nan li eksprime l, li pwodui de refleksyon sou de tematik byen espesifik, sou pwoblèm ou sou diferan mo k ap wonje sosyete ayisyèn nan. Se yon espas de refleksyon, se yon espas de pwopozisyon de solisyon osi. Donk, etan done ke lapopilasyon ayisyèn li an majorite gen 65 pousan jèn, donk nou estime ke li enpòtan, Pou jenès la pwononse l sou sa l ap viv, sou sa k ap travèse l e sou pwoblèm k ap travèse peyi a. Donk nan sans sa a, atravè konkou nasyonal de disètasyon an liy sa a, m panse ke chak jèn ki patisipe, se deja yon pòtpawòl pou ansanm de jèn ke l kotwaye, kote ke l ap viv ansanm avèk li, Atravè tout sa ke yo viv ansanm, yo pral pwodui de refleksyon sou de yon de tematik byen espesifik, Jenès avèk demokrasi. M panse ke nou konnen, menm jan avèk mwen, ke apre 1986, Ayiti te fè chwa de demokrasi kòm sistèm politik, sistèm de gouvènans pou yo fonksyone. Men malgre tou, jiska dat nou kapab di demokrasi a li ankò dan lenpas. M panse ke tematik sa li ase enpòtan. Li pral pèmèt jèn yo pale de demokrasi, pale de jenès la, pale de demokrasi, kòman yo wè sistèm nan, èske demokrasi a ki ba yo konstitisyon 87, aprè yon sèten aprè yon sèten tan ki vin fè nou vin gen li vin sibi yon amandman, jiskaprezan nou kontinye ap fonksyone avèk sèt konstitisyon e demokrasi a poko ka chita. Atravè konkou nasyonal de de disètasyon sa a, Elèv yo pral kapab pwodui de refleksyon e pwopoze osi de solisyon. Donk deja, EDUPOL ap swete tout elèv k ap patisipe, jenès estidyantil nan de NS1 jiska NS4, bòn chans e bòn patisipasyon. Nou swete. Yo fè bonne figure kòm ce fut le cas de l'année dernière kote ke ap genyen des reprezantan valab ki ranpòte konkou sa. Mentnan kòman pou yon moun kapab patisipe nan konkou sa? Konkou sa se se gratis, ou pa bezwen ankenn lajan pou patisipe nan konkou lan, ou bezwen ou son elèv nan nenpòt lekòl nan peyi an, Ou ale swa sou paj patenè nou yo, Edupol, Ministè Edikasyon Nasyonal, Centre Muse, Cibel Haiti atravè yon fòmilè ki gen yon link ou ranpli l. Apre lè w fin ranpli fòmilè sa a, ou resevwa yon mesaj ki di ke demand ou an li agreye e apre w ap genyen 2 septanm pou w kapab, w ap resevwa 5 tèks Ke jiri an li menm li chwazi, se yon jiri ki endepandan, ki pa ki pa fè pati de konsèy d'administrasyon oubyen komite sa a, ki desizyon yo se desizyon yo transparant. Mentnan, lè w fin resevwa l, w ap genyen pratikman 3 zèdtan edmi pou w kapab redije disètasyon sa a e soumèt li atravè mail, atravè yon kòd ke w ap resevwa atravè ekip data. Komite k ap jere konkou lan. Mentnan apre sa, y ap chwazi 10 finalist kote ke 10 moun sa yo, yo ap genyen pou yo prezante pa w devan yon jiri, sa nou pale la a ki li menm ki pral analize apresyasyon tèks timoun yo e gade orijinalite yo pa rapò avèk tematik ki pwopoze yo e gade tou e metòd bazik yo konsènan pou redije yon bon disètasyon, donk yon travay de kalite e pètinan. Donk aprè sa a, n ap genyen 15 septanm nan okazyon jounen entènasyonal demokrasi, nou ap fèmen konkou lan kote 10 finalis sa yo ap genyen pou yo vin defann tèks yo a pou yo kapab konnen kiyès k ap 3 loreya yo e nou onore paske Jèn yo, nou menm nou gen kapasite, jèn yo gen kapasite, e m panse yo kapab reflechi, e yo te fè l lane dènyè, se te se te le Nò ki te ranpòte, nan premyè edisyon an se te Sid, se Collège Mazenod, donk ane sa a apèl la lanse, kèlkeswa elèv. ki ki vle patisipe nan konkou lan ki reyini kondisyon ke sa nou sot di la yo e answit ki yo menm santi yo prè ki vle disète otou de tematik sa a ap gen yon bibliyografi ki son yon lign direktiv kote ke Y ap genyen yon seri de tèks ki aladispozisyon yo pou yo pran konesans pi avanse sou kisa demokrasi an ye, kisa, ki wòl patisipasyon jèn yo genyen nan konstriksyon demokrasi an Ayiti, e yo menm tou antanke sitwayen dwe angaje nou. Sa se, se sa a Centre Muse nan kad fè pwomosyon pou demokrasi, dwa dwa moun. Donk e. Kominike an kòmkwa li ta sikjere ke se paske Minustah pa la ke gen ensekirite e ke ensekirite rive nan nivo sa a. Se yon bagay ki konplètman demanti pa listwa an e lè fè puiske avèk la prezans de la Minustah nou gen de fòm densekirite ki pwospere nan peyi an ki pa t janm egziste oparavan. ki vin bokou pi grav e ki jodi an jeneralize, pa egzanp lendistri di kidnaping, se yon bagay ki te konplètman inegzistan an Ayiti an 2004, alò ke endistri kidnaping lan te florisan dan de peyi tankou Salvadò, dan de peyi tankou Trinidad. Donk, sa vle di ke nou pa kapab di ke se absans minustah Se lè Mesye Almagro di ke Ayiti pa gen les moyens pou l fè fas a kriz la. Donk sa se le diskou kolonyaliste klasik ki di ke nou pa kapab, ke nou oblije fè apèl a des éléments internationaux pou vin sove peyi an, pou vin rezoud pwoblèm yo a notre place. Alòske evidaman Leksperyans istorik ke nou fè pandan 20 dènye ane sa yo montre ke jisteman pa gen ankenn prezans sa yo ki kapab ede pèp ayisyen. Okontrè, chak fwa ke genyen dè entèvansyon de tout fòmil, entèvansyon ke nou viv de 1992 a jodi an, se de fòmil dentèvansyon ki fèt pou rezoud pwoblèm enperyalis lan, ki fèt a lenteryè de ajenda de dominasyon enperyalis lan nan Karayib lan. Donk li klè ke yon evantyèl entèvansyon militè pap rezoud pwoblèm Ayiti, okontrè, l ap kontinye apwofondi kriz lan e l ap kontinye apwofondi dezespwa, mizè, grangou, ensekirite, menm jan ke n ap viv l jodi an. Donk nou denonse kominike sa a ki se yon kominike trè maladwa, ki se yon kominike ki pratikman frize le ridikil lè ke li pa rekonèt responsabilite OEA nan kraze peyi an, lè l pa di ke jodi an non sèlman fò ke OEA ta fè bilan de responsabilite l, men ke OEA ta rantre nan yon pèspektiv de reparasyon e dendemnizasyon Dayiti pa rapò a tout krim ke yo fè oubyen pa rapò a tout krim ke yo te konplis ki t ap fèt kont Ayiti. E jodi an, li klè ke kominike sa a se yon kominike enspire par le Département d'État. Pou kesyon dwa sivil ak politik, Défenseurs Plus vreman te gade fonksyonman sistèm jidisyè la, dwa ala sekirite, Défenseurs Plus te gade dwa a lavi, Défenseurs Plus gade manifestasyon e aksidan woutye, tout sa yo fè pati de dwa sivil. Palan de fonksyonman sistèm jidisyè la, jan mwen te di l toutalè an, gen nan 18 jiridiksyon peyi a, genyen. 2 pi gran jiridiksyon yo, Kwayè Boukè e Pòtoprens ki pa fonksyone paske lokal yo nan men gang, paske fonksyonè yo pa an sekirite epi yo vin travay, yo pa ka jwenn lajistis, sa ki fè ke sitiyasyon pakè sa yo bloke e lajistis la li vin pa o randevou nan peyi a, sitwayen yo pa gen aksè a lajistis. Défenseurs Plus te pale de dwa a la sekirite tou, jan nou tout konnen l, sekirite se yonn nan dwa ki ta sipoze enpòtan pou chak sitwayen pou yo vakye a okipasyon yo jan yo vle, pou yo mache libelibè nan peyi a, men malerezman se pa le ka, lè nou konsidere dè zòn de non dwa k ap miltipliye chak jou pi plis nan peyi a, Matisan ki gen 1 an o pwen mò e ke pa gen kenn sinyal ki bay pou sitiyasyon an chanje, o kontrè vin gen de lòt zòn ki anbwate le pa, tankou plèn di Kildesak, sa ki fè gen dè santèn de deplase e ki fè gen dè milye de moun ki mouri, ki. ki pèdi lavi yo nan de sitiyasyon ki tris e ki grav. Gen yon lòt fenomèn anndan ensekirite an ankò, se kesyon kidnapin ki alafwa apovri popilasyon an, ki mete pè lakay sitwayen ayisyen yo. E Défenseurs Plus vreman te rive repètorye dè ventèn de ka dan dè semèn. Nan de mwa kote gen pik de kidnapin, nou vle pale espesifikman de mwa avril, mwa me, mwa jen kote gen yon pakèt ka de kidnapin a repetisyon ki tap fèt e de ka de kidnapin spektakilè. Nou te kontinye nan bilan ke Défenseurs Plus tap drese a, sèt fwa si pou nou te pale de aksidan woutye jan nou konnen lan, li vin pi fasil jodi a pou m pran yon tap tap pou m ale nan yon lòt zòn, poum sibi yon aksidan paske pa gen kontwòl woutye paske pa gen amenajman nan wout paske veyikil yo ki ap asire transpò yo pa an bon eta òganis ki monitore kantite de aksidan pa mwa pa jou nan peyi a ki se stop aksidan li rive rann li kont gen anviwon 835 ka daksidan ki pase pandan Si, premye mwa nan ane a, Défenseurs Plus vreman te voye je sou dwa alavi, jan nou tout konnen l, dwa alavi se yonn nan dwa ki pi fondamantal, pou respè lòt dwa yo deja fòk nou gen lavi, malerezman, se yon dwa ki banalize, dwa sa m pa rive respekte paske gen divès fason yon sitwayen ayisyen ka mouri, e afwontman gang, moun yo rache, moun yo boule, pa gen kenn respè pou lavi sitwayen ayisyen yo. Se sa ki fè Défenseurs Plus te rive vreman monitore 1.877 moun ki rive mouri de fason vyolant nan peyi a, moun yo boule, moun ki pran bal, moun ki pran bal mawon, moun ki rache. Se yon bilan ki vreman katastwofik e gen de pakèt moun, dè santèn moun ki oblije kite lakay yo. Sa ki fè ke sitiyasyon dwa moun, sitiyasyon dwa a la vi Pandan si premye mwa nan ane a pa vrèman respekte. Nan rapò Défenseurs Plus maten an, li atire atansyon sou le fèt ke nou lwen pou nou gen dwa moun ki respekte nan peyi a. Prèske pa gen otorite ki lejitim, jistis lan kanpe, pnh nan difikilte, ensekirite a ap galope, gang yo kontinye ap dirije nan plas leta. Edikasyon ap ralanti, goud la kontinye ap pèdi valè l pa rapò avèk dola ameriken an, alòske pèp ayisyen an kontinye ap achte an dola, peye kay an dola, etc. Ponp yo kontinye avèk mache enfòmèl la, lopital piblik yo pa reponn avèk bezwen popilasyon an, fanm yo an detrès, timoun yo abandone, moun ki ap viv avèk yon andikap kontinye ap debwouye yo poukont yo. Plizyè peyi kouri ap kouri dèyè Ayisyen sou tè pa yo epi popilasyon an pase si premye mwa nan rezinyasyon, nan endinyasyon san pa gen yon santiman de revòlt. Se tout sa yo ki soulinye nan rapò nou prezante maten an. ki soti avèk 25 rekòmandasyon ke nou pap kab site tout, men yo tounen otou di fè ke gen yon pase men ki dwe fèt anndan Polis Nasyonal la, e ranfòse enstitisyon an pou pèmèt ke polisye yo kapab fè travay yo kòm sa dwa pou etabli sekirite nan sou teritwò nasyonal la, epi òganize asiz. spesyal pou pèmèt ke to detansyon prevantiv la pwolonje a li redui. Reoryante bidjè nasyonal la pou pèmèt ke dwa sosyal yo garanti tankou dwa lojman, alimantasyon, sante, edikasyon. Sansibilize popilasyon an pou pèmèt yo pou yo ka kontribiye nan pwoteje anviwònman an e mete sou pye de pwojè de reyensèsyon pou pèmèt ke moun ki rapatriye yo kapab jwenn travay nan peyi a, garanti dwa timoun, dwa fanm, dwa moun ki ap viv avèk yon andikap e pwoteje migran yo ki sou tè etranje yo. Sitiyasyon sitiyasyon ki gen rapò avèk dwa a lalimantasyon li pa entèpele otorite aktyèl yo, sinon t ap gen dè mezi, t ap gen dè estrateji, t ap gen aksyon ki fèt pou pèmèt ke popilasyon an li menm kapab plizoumwen gen posiblite pou yo kapab manje, men jiska mentnan nou wè ke pwoblèm nan. pa rive pa rive entèpele otorite nan leta yo. Donk n ap kontinye n ap kontinye raple otorite yo ke kòb y ap touche nan peyi a se pou kapab byen dirije peyi a e w pa ka byen dirije peyi a si w pa ka garanti dwa fondamantal chak grenn moun k ap viv sou teritwa la don dwa a lalimantasyon e nou menm nan Défense Plus n ap kontinye rekòmande yo, n ap kontinye egzòte otorite aktyèl yo, gouvèneman, pou pèmèt ke popilasyon an li menm li kapab soti nan kriz alimantè ke li ye a ki pi devan kapab vin pi grav. Dayè nou gen dè kote ke moun yo deja ap mouri grangou. Nou gen nan rejyon metwopolitèn nan, nou gen nan vil elwanye yo, nou gen nan prizon yo kote ke moun sa yo yo fèmen on kote e yo bliye yo an se ki a trè avèk avèk dwa a lalimantasyon. Donk. Nou espere ke nan pa two lontan gen de desizyon ki pran pou redwi sitiyasyon an pou pèmèt ke moun yo yo menm yo kapab manje.